Ou k rele Melon vpn, tout vpn ou jwenn yo. Depi pou bon sèlman. Wap kite yo lyen Melon vpn nan nan deskripsyon videyo a pou ou. Men vet Melon vpn nan li prenyòm. Ou ka pran fake prenyòm yo. Pral montre nou Melon vpn nan. Wè la mwen konekte. Ok, m pral moutre nou. Ok, m ap pran sa. Sa e lè w fin konekte a... Wè la map telechaje yon yon album Makevies. Kounye a mwen pral moutre nou pou nou retire telechajman inikman de Roody. Sa sa sa te banm anpil pwoblèm lèm pat ka telechaje la sèlman wi poum ka telechaje. Kounye a mwen nou prale nan paramèt. Nou prale nan telechajman. Ok, nou va ale nan telechajman. Men, premye man l pa p moute konsa non. N ap kite dwèt nou fè. N ap kite dwèt nou fè. Yon segond sou ti ba sa. E pou apre sa va moute. N ap gen sa ki se ti kòch. N ap telechaje via wifi a. Ok. Ou dezaktive sa ou ann tou dezaktive l. Wap chwazi ki kalite video ou vle. Pye fèb, mwayen, elve toujou demande. Ok. Mèsi dèske ou te gade video sa. A la pwochèn. M swete w abòne ko e sèl mwen sa ki ka fè pou nou ou avanse a chèn nan silvouplè abòne paske nou bezwen objektif nou. Lè w ap gade, w ap wè ti espas blanch sa. Tout ranpli nèt. Sa vle di ki m telechaje nèt. Wè la, se gratu n ap gade l la. Ok mèsi deske w te gade bèl videyo sa. A la pwochèn pa bliye abone pou mwen pliz, pliz, pliz, pliz. Pa kouri.